Nou salye tout moun kap gade video sa. Nou vin ak video sa jodia se pou nou kapab moutrew kijan ou kapab mete bouton abone a nan video paw la. Alos se trè fasil. Pa bliye lè w fin gade video a kite yon kòmantè, like, epi abòne aktive ti klòch la pou w pa rate oken nouvo video. Nou swete w byenvni sou chanèl la, chanèl sa la pou montre w tout sa w ta dwe konnen sou rezo sosyo yo. Mèsi nap tounen aprè poz la. Ok nap komanse trè rapidman pou video a wap klike sou chrome wap ale nan ba de rechèch la isi epi wap ekri m pwen youtube studio m pwen youtube studio. Wap tann li mache. Epi wap tou klike sou premye soyek paret la YouTube studio wap just fè yon sèl klik sou li. Ok Wap asede a studio anba Ou pap telechaje non wap just asede a studio Wap tann li lap parèt konsa Tann li moute nèt pa fè anyen non Ok wap klike anba la Wi Epi wap klike la nan mitan Wap klike sou enpòte La wap chwazi imaj la mwen ok men imaj la wap chwazi imaj la epi ou chwazi wap peze ok poul ka anrejistre li gentan di nou son bagay ki trè fasil ok mwen pral ranje pam nan map metel chak 2 segond. Mete l desu yo depi wap pibliye. Pibliye anlè la. Ok l gentan pibliye. Konnya na pral verifye pou nou wè sil bon. Menm jan wap moute sou youtube. Wap prale nan video w yo. Li pap moute sou tout video net. Sou pa w yo. Video pa w yo ki sou chanèl pa w la ok wap pran nenpòt video nenpòt video ok menm pran sa kreye yn chèn youtube fasil wap monte sou li wap antre anndan video a nèt monte sou video a wi wap metel nan gran ekran ok gade anba video a sabòne ok. Video a tout tan video ap pase li parèt lò tape mo sou ekran li pa parèt ok mèsi paske ou tap gade video a avèk nou pa bliye toujou swiv chanèl sa paske nap toujou vin avèk bèl video pou ou like kòmante abòne.